Bonjou, bonswa tout zanmi, nou kontan rejwen nou maten an, apre midi a, aswè a, sou Tele Nouvèl. Se yon reyèl plezi pou nou ansanm avèk ou pou nou enfòme ou de aktyalite a. Aktyalite a se kisa li ye, se Don Kato ki se senatè repiblik la nou konnen ki te antre nan palè a, padon ki te antre nan palman an ansanm avèk militan l yo ki te fè tout dezòd nou konnen ki te fèt yo. Men senatè la Li di konsa, palman an se yon mache. Tout moun kapab vin vann, vin detaye ladann. Enfòmasyon sa yo, bi deklarasyon sa yo byen antandi, se deklarasyon yon senatè de la repiblik. Men si mwen sa m te ka di, si senatè la wè ke palman an se yon mache, tout moun kapab vin vann, tout moun kapab vin detaye, sa l ke l gen pou l fè se bay vag, etire tèt li, ki se yon bagay mwen rete kwè k ap fè, k ap yon gwo jwèt, k ap yon gwo jès pou l ta demisyone antanke senatè de la République. Senatè, senatè, senatè, mwen mwen bay mo senatè la, son bagay ki preske depite, tout moun sa yo, nou yon ti jan wè, nou mal wè moun sa yo, se preske nou ta di, bagay sa preske pa, pa gen onorab ankò. Onorab la m preske ta di onorab la pa vreman pa egziste anko nan peyi a pou fason nou wè neg yo ap konpote yo pou gwo eskandal kap repete nan peyi a. Alò, mwen pral envite nou swiv Don Kato nan deklarasyon li, deklarasyon li fè, deklarasyon jan li di ke palman an se yon, se yon mache, tout moun kapab vin vann ladann jan yo vle. jan yo pito. E n ka wè sa. Sa vle di si palman an pa t yon mache, sa ki pwodui, sa ki repwodui nan, nan, sa ki repwodui nan palman an, avanyè a, sa li pa ta fèt e l pa ta gen dwa fèt nan kèlkeswa sikonstans, nan kèlkeswa ka a, sa pa ta dwe repete e sa pa ta dwe rive pou nan yon peyi serye. E men nan yon peyi serye, palman sa a mèt ta di w, li pa t ap egziste ankò, se yon palman ki te, jodi a nou ta pale de ansyen, paske nan yon ka kon sa, gwo eskandal, depi lè yon ti kòd yo, a y ap pale, depi premye minis ap fè. ap bay kòb pou vote men si yon moun depanse yon mwen 2 milyon dola ameriken se bon dola a pou ou fè vote kont jeneral ou eske lè ou rive kòb sa a ou depanse a eske kòb sa a te ka rekalkile paske nou ka wè nou se yon envestisman pou fon envestisman konsa ou premye kòb li rantre avèk benefis san pli retade m ap envite nou Swiv ansanm avèk mwen Senatè Senatè lè map di Senatè la se se Senatè Antonio Cheramy ki fè deklarasyon sa yo Èske moun ka fè palman tounen mache? Depil mache pèp ka antre vin achte. Vin detaye, vin fè sa yo vle. Mwen m klè sou sa. M pa pral demake. M pa pral demake popilasyon an. M pa pral demake moun ki vin la yo pou m di m pa konnen yo. E kèlkeswa sa pèp la fè, mwen m ap kanpe dèyè l. Depi se kote moun ap vann vòt, yo rantre, yo eksprime mekontantman yo, dezakò yo parapò a konpòtman mesye sa yo, mwen m kanpe dèyè l. Ki swa ap pale etik? Kote vòt ap vann? Wap pale de kote vòt ap vanne pou melanjel. M toujou di fòk gon lòt etik wi. Fòk moralite rantre nan espas kote politik la fèt. Moralite pa rantre ladan. Sa vle di jodi an mwen m panse, fòm depozem nèt, mwen panse. M panse fok mesye yo fe bagay yo an granmoun nou la gen de bagay ki pap pase la. Bon menm lè nou fè pwen de près la tou nou konferans nan opozisyon an e nan lè kap vini yo ou pral wè gen de bagay kap vin jwenn nou tou. Sa vle di se son balon k santre. Ekip la santre yon balon epi ou pral wè jwè kap depoze balon. Vwala. Vwala, vwala, vwala. Ebyen, eh se sa wi liye. Ebyen, eh fason, don kato fè konpren bagay la, mwen menm tou mwen ese konpren ni tou. A ve di si on kote vòt ap vann, se nòmal, ebyen eh pou l di l son mache, paske la, nou wè, vòt ap vann, eskandal ki pete ya. eskandal, gwo eskanda sa a nan dosye premye minis lan ki bay yon demi milyon dola ameriken pou fè vote l, ebyen se nan kad sa m rete kwè Antonio Cher Ami, senatè di e palman an se yon mache tout moun kapab vin vann, tout moun kapab vin detaye. Alò, nou menm nou kapab wè sa vrèman biza men mwen m konprann nan sans li di a men si nan yon si yon senatè fè deklarasyon sa ou dwe etire kò w pami moun sa yo paske yo p ap etire kò yo chak senatè ki ta twouve ke zak sa yo se yo pa bon ebyen alò mwen menm etire kò w paske w wè palman an misyon l fayi palman an fayi ansanm avèk misyon l. Palman an fayit pa gen nèg yo regle ki serye nan peyi sa nou tout nou deja wèl nou deja nou konnenl nou wè jan bagay yo ye alò ke map refè nou viv reviv deklarasyon Don Kato a ankò yn fwa e pou yon dènye fwa paske M twouve ke jan senatè la pale a, e paske se si yon premye minis, m bay yon premye minis, gen dwa pou gen dwa pou yo vote l, gen dwa pou yo vote premye minis la. Se, se, m pa sipoze peye, se, se, se, se wòl palmantè yo pou yo vote l, ok? Gade pou byen pou wè si pyès li, si dokiman premye minis la, si l an règ, Si tout an règ, si tout konfòm, si kabinè ministeryèl la, si tout, vrèman, si kabinè a, tout moun yo an règ, ok, nou pote koreksyon, ok, nou wè tout bagay an règ, men ok, dakò, politik jeneral la nou analize l, ok, si nou a dakò, nou vote l, si nou pa dakò, nou pa vote l, men pou n bay lajan pou vote, sa vrèman, se yon bagay ki m twouve ki. vrèman ilegal, ki pa bon, se yon pratik ki yon movèz pratik, paske se achte ou achte vòt yon moun, ta vle di moun sa li te mèt pa kalifye, n ap vote l, sa vle di se sa k fè n ap wè nou gen yon peyi ki konsa. Moun nan ok bon, ok se peye m te peye w, ou te vote m, ok ou gen tèl bagay ou bezwen fè bò lakay ou, Ou pap ka fè l vre, ou pap ka vin mande moun sa, ou pap ka mande fè egzijans avèk egzekitif la paske nan fason sa se te peye w deja. E lè moun nan peye w, popilasyon an pa nan bagay sa. Popilasyon an pa jwenn, sa vle di kòb sa antre nan pòch depite a oubyen nan pòch senatè a. Se konsa bagay la ye nan peyi sa. Sa vle di jan bagay yo ap fonksyone a fòk bagay yo fòk nou repanse l. Ok map envite nou reswiv, retande deklarasyon Senatè Don Kato Antonio Cher Ami fè a la. Mezanmi map di fè a wi, e ben se sè map pale, fè a. Fè a, m tounen m fransize bagay yo nèt. Eske moun ka fè palman tounen mache? Depil mache pèp ka antre vin achte, vin detaye, vin fè sa yo vle. Mwen m klè sou sa, m pa pral demake. M pa pral demake popilasyon an. M pa pral demake moun ki vin la yo pou m di m pa konnen yo. E kèlkeswa sa pèp la fè mwen m ap kanpe dèyè l. Depi se kote moun ap vann vòt yo rantre, yo eksprime mekontantman yo, dezakò yo pa rapò ak konpòtman mesye sa yo mwen m kanpe dèyè yo. Ki sa w ap pale etik? Kote vòt ap vann? W ap pale de kote vòt ap vann epi w melanje l. M toujou di fòk gen yon lòt etik wi. Fòk moralite rantre nan espas kote politik la fèt. Moralite pa rantre ladan. Sa vle di jodi an mwen m panse, fò m depoze m nèt, mwen panse, m panse fòk mesye yo fè bayo a granmoun. Nou la gen de bagay ki pap pase la. Bon, menm lè nou fè pwen de près la tou nan konferans. nan opozisyon an e nan lè kap vini yo ou pral wè gen de bagay kap vin jwenn ou tou. Sa vle di se son balon k santre. Ekip la santre yon balon epi ou pral wè jwè kap depoze balon. Vwala, se te sa. Mwen te kwè nou tout nou tande, nou tout nou tande kòman deklarasyon, ki deklarasyon senatè Don Kato fè. Vrèman vre se, kòm mwen te di nou deja, se palman an se yon mache. E efektivman l tounen yon mache, paske si palman an te yon kote ki envyolab, kote nou wè, nou te wè tout sa k pase deja, nou te, nou t ap swiv, m pa menm bezwen tounen sou sa, nou wè kòman sa te ye, kote jeneral la, te antre, te moute tribin nan, nan chita nan plas senatè Calmira Cantave ki se prezidan, ki se prezidan sena a epi ki se prezidan asanble nasyonal la tou, nou wè misye te pran plas la, misye, misye. pran plas kantav la e asanble nasyonal la tou se li ki prezidan e pou le moman se li ki prezidan sa vle di pou le moman nap pale la afè palman an son bagay nou ta dwe bliye nan peyi a enben se te tout sa nou te pote pou ou si w apresye travay la ou kapab ban nou yon jèm Pataje video sa avèk yon zanmiw pou ka tande deklarasyon sa tou. E toujou rete swiv nou, rete konekte ansanm avèk Tele Nouvèl. Nou se chèn enfòmasyon an. Nap retounen nan yon lòt video pou plis enfòmasyon. Mèsi ou menm ki branche TV Kreyol.